Lendi 27 fevriye 2023, byenvini sou tvlakayhaiti.com E se ak menm plezi a, menm onè, respè a, menm kè kontan nou rejwenn ou maten an la a. E donk nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou e nap di yon gran mèsi ak tout moun ki toujou kontinye ap sipòte kanal sa mèsi avèk ou menm ki rete kwè nan nou e mèsi avèk sila yo tou ki kite yon kòmantè anba chak video nou e kite yon like tou nap di w mèsi e nou kontan chak jou Bondye mete pou nou avèk ou sou kanal sa pou nou kontinye enfòmew sou sa kap pase nan peyi dayiti. Deblozay pete nan Pòtoprens medam e mesye, lapolis arive mete anba kòd yon sòlda gang 400 mawozo a kap dirije pa lanmò san jou enben e sòlda sa ki li menm lapolis ta kwazel se nan okazyon ke li menm li ta pral fè kèk rankont ak kèk ansyen chèf Nan peyi sa a, yon ansyen senatè, enben medam e mesye, lapolis ki arive e mete lapat sou solda 400 mawozo sa nan moman nap pale la a enben ki anndan dcpj mare kou krab ki pral gen pou reponn kesyon e donk e pou bay toutan verite sou konplisite l ak ansyen senatè sa a ke nou pral envite w gen detay nan videyo sa a. Nan depatman latibonit lan bagay yo pa dous ditou. E nèg Savyen yo la nou vle pale de baz gran grif ki gen nan tèt li chèf gang Luckson aprè Odma enben e popilasyon la ki dedouble aprè tout krim ke nèg yo fè sou e pèp la enben fwa sa yo deside pou yo masakre 3 sòlda enben e baz gran grif nan depatman latibonit lan Enben solda sa yo ki yo menm pèp la mete yo e donk e domi a jamè e se ta solda e ansyen depite Prophane Victor nou konnen ki se yonn nan manb fondatè baz gran baz gran grif toutan e lè odma te vivan li te toujou di se Prophane Victor ki te ba li premye galil e ki te ekri palè nasyonal enben jodi a la a pèp la dedouble pou yo mache pran Prophane Victor. San li menm, misye gade ak gad a vu, ebyen pouswit jidisyè sou òd sdpj DDO, ebyen nap di w ke se la yo arive pran li, misye se yon gwo manb, manb 400 mawozo ki yo menm ki ap teworize popilasyon an, nap rete nan menm kad misye. Nan kad arestasyon sa Pradel, nan kad arestasyon sa, bon m wè moun yo pa kontan, moun yo pa kontan, moun yo di si popilasyon an kapab ap kòmsi touye bandi, Ebyen kesyon yon gwo manb pwisan nan 400 mawozo yap arete popilasyon pa kontan se mòtèlman mòtèlman paske mesye sa yo menm se kadejak yap fè sou moun fè kidnaping pa gen plas nan prizon an pou bandi sa yo medam mesye lapolis se pafwa nou menm tou nou tou sitirè gang sa yo nou pa nan arete yo medam mesye nou pa nan arete gang sitou 400 mawozo nou pa nan arete yo se mòtèlman ou konprann paske yo trè danjere Mesye sa yo, yo pa bann chans. Yo pa bay popilasyon an chans, yo pa bay dyaspora a chans. Se vide pou n vide atè, dapre sa ke plizyè moun ap ekri la, frè m. Wi, Pradel. Wi, n ap denonse sa, paske bandi yo pa gen afè de ap al mennen yo bay lajistis, paske lè w mennen yo byen otorite yo nan aparèy jistis la, yo menm yo prepare pou yo kapab e fè kò pou yo di ke dosye yo mal monte, ebyen lè konsa se nou menm pèp la ki nan yon sitiyasyon terib kote ke se nou menm ki sanse ap soufri anba gwoup gang sa yo ki ap teworize popilasyon an. N ap rete nan menm kad dosye sila a, ebyen n ap di w ke genyen Stop Aksidan ki egzije ebyen liberasyon yon manb li kote ke n ap di w bandi ki kidnape 22 fevriye 2023, Nan Dèlma 1 31, Doktè Jean T. Fils Exalisse, e nan yon kominike, òganizasyon Stop Aksidan reklame liberasyon kowòdonatè nasyonal la, egalman direktè kominikasyon ministè sante piblik e lapopilasyon. E n ap di w ke nan kad yon kominike, sekretè jeneral estrikti sila a ki se Cassandra Milor, e byen Michel li prezante Doktè Jean T. Se fis Exalye Sevencom, yon onè ki ap lite pou kab redwi nonb aksidan nan peyi a. Ebyen se de manyè benevòl, an depi de sèzangajman ebyen anvè popilasyon ayisyèn nan, ebyen doktè a konte deja li gentan gen 6 jou ebyen nan men ravisè yo. Ebyen òfelen de son kowòdonatè nasyonal Stop Aksidan, li egzije libète san kondisyon pou nen li kapab reprann aktivite kotidyèn yo. Ebyen jan ke nou di w li ebyen se Stop Aksidan. Sidan kote ke yo menm yo mande pou yo kapab libere kowòdonatè nasyonal yo. N ap toujou rete nan menm kad dosye ki sanse ap fè la une de l'actualité, ebyen se zafè gwoup gang ame yo ki yo menm ki ap teworize popilasyon an. Epi n ap di w Kanaran Sekirite Vwala, jis yon segonn medam mesye, nou pa pral two vit kanmenm, nou pa pral two vit, paske la n ap poze tèt nou kesyon, e byen ke n ap felisite lapolis lè yo fè yon bon kou, men la a, e medam mesye, kou jodi a la a, jodi dimanch, e nou wè ke lapolis t ap mennen gwo operasyon tonad kont Vitelòm, nou gen lanmò san jou, nou gen Izo, Izo, e ti lapli, pou pa di mesye Kanaran yo, kounye a la, sa k ap pase avèk operasyon sa yo medam mesye, seryezman? Sa kap pase avèk operasyon sa yo, yon semèn de sa ou te tande chak jou operasyon operasyon, kot vitelòm? Ou wè tchali? Kot vitelòm? Ou vle fèm kwè kòmsi lapolis paka jwenn kot vitelòm ye? Lapolis paka rive sou vitelòm? Hein? Kòmsi Bagay la kòmanse parèt two klè la medam mesye, se two klè la. Sa vle di jodi dimanch an la, pandan tout semèn nan te gen operasyon sipozeman yo poko kapab rive sou Vitelòm. Nap gade baz lanmò san jou la ki la nan ki la ki kache la pou mesye yo poko kapab rive tanzantan nou menm ki nan medya nap di w ke lapolis arete yon manb pwisan, lapolis arete tèl lòt moun, petèt yon grenn are tonbe, pandansetan gwo chèf yo pa jann tonbe. Gro chef yo entouchab medam mesye ou pa janm tande yo yo tonbe apa odma nou pa konn si se li ki te tire sou prop tèt li ankò men apa sa ou pa jann ou pa jann tande yon gro tèt tonbe medam mesye kounya la pandan se tan ou wè kòm si pyès teyat kap fèt konsa mank de respè pou pèp la mank de respè pou pou sosyete a ebyen ou tande medam mesye e e bon mwen gon enfo la Sou kesyon Dimitri Hera, nou toujou ap di w Dimitri Hera misye trè trè danjere, misye trè trè pwisan. Ebyen nou tout nou raple nou kesyon Yonyon an, Pradèl. Yonyon, nou tout nou raple Yonyon chèf gang baz, baz 400 mawozo. Nou tout nou raple nou jan ke Yonyon te pwisan nan prizon. Ebyen, medam mesye sa pa, sa fè apeprè yon semèn, de semèn, nou t ap tande jisteman e, e. Dimitri Ra ki ap ki ap pale nan telefòn kòm kwa ke te gen rimè ki t ap sikile kòm kwa ke misye nan misye misye ta mouri nou te gentan di w se pa vrè ebyen nou aprann ke vi e jisteman e e Dimitri Ra pi danjere ke Yonyon sa ke nou te konnen an medam mesye pandan l nan prizon la nou aprann ke Dimitri Ra gen kontwòl anpil chèf gang nan prizon la medam mesye pandan ke li kote l ye la Misye trè trè pwisan la. Pandan l nan prizon an misye gen kontwòl anpil nan ti mesye sa yo nou wè ki ame an la. Sa vle di ke kòman fè ke Dimitri ra menm jan ak Yonyon, misye gen telefòn pou l ap pale pou misye alèz. Yon fason pou m di w ke kote operasyon yo, kòman fè gang sa yo osi pwisan medam mesye. Bagay la li trè grav ok. Li trè grav Pa gen volonte bò kote lapolis lan tout bon pou pa di ekip Frantz Elbe an, evidaman ekip Ariel lan puiske nou konnen se menm gang yo. Wi ee frè pam, an nou avanse pou moun ki pat konn sa nou lage bonm sa pou ou frè pam. Wi nap avanse nan menm kad enfòmasyon ki sanse ap detemine aktyalite a. Ebyen enfòmasyon ki fèk rive jwenn nou, ebyen yo mande avèk moun nan zòn Plasak nan twazyèm seksyon ti rivyè latibonit pou yo fè anpil pridans, gen yon pikòp blan ak moto ki chaje nèg savyen ame jis nan dan kap monte ebyen nan zòn nan, ebyen yo mande a peyizan yo yo menm pou yo kapab veye anwo veye anba veye e gwoup bandi sa yo ki yo menm yo apèn ap monte anlè a ebyen onivo de zòn ki rele Plasak se twazyèm seksyon Ebyen ti rivyè latibonit. N ap rale rapido presto nan menm kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi Dayiti ebyen jan ke nou di w li n ap fon kite dosye sa ebyen nou prale sou lòt dosye k sanse Ap fè la une de l'actualité, ebyen n ap di w genyen yon swasantèn ebyen migran ayisyen ki yo migran ki sanse gen pwoblèm. Ou wè s on swasantèn de migra de migran ki mouri ebyen nan yon nofraj ebyen depi kot italyèn nan ebyen omwens on twa on swasantèn migran ebyen ki ap mouri nan nofraj ki sot fèt toupre kot italyèn nan ebyen omwens yon swasantèn migran ki mouri nan E nofraj sa a, e ben sou kot Italyen nan, on swasantèn migran, e kote ke genyen de nouvo ne de kelke mwa, e ben yo mouri apre novraj a lòb de lè anbarkasyon o e non lwen de la vil Italyèn de Crotone, e ben an Kalab, e ben. Avèk Dèlma 75, anpil kout zam pa sispann e tire, pou moman e nap pale a, nou poko kapab e bay e detay, eske e se lapolis e sou bò pa yo, kap etire yon fason pou ka devye kèk tantativ kidnaping oudjwens ese kriminèl san fwa ni lwa ki pa sispann feraye atravè èr metwopolitèn nan men pou moman nap pale a nap dekonseye avèk yon moun ki ta gen lide pou fè wout dèlma 65 avèk dèlma 75 poun pa di nan nivo gwosi e bilan la apre 4 lane manda anndan peyi Dayiti pandan ke ou mete wè e lè la lim pandan ti tan l ta genyen anndan e peyi an travay e li te genyen an misyon e li te genyen an li ta fayi avèk e misyon sa pandan ke li ta pran e le malen prezyan an ap pa devan e pa devan o e e Nasyonzini e li ta deklare ke estrikti gang ki ta fòme Anndan peyi an ta lakoz e mwens e aksyon e dechè poun pa di mwens aksyon kidnaping yon ti tan aprè nou wè menm madam la li msa fò konnen gen e mwens pase 12 mil e polisye nan enstitisyon e polisyè lan jodia la daprè enfòmasyon ki rive e jwenn nou fè konnen Helen Lalim ki se reprezantan biwo entegre nasyonzini an ayiti a fè Gwo e presyon sou premye minis defakto Ariel Henry yon fason pou mete kanpe yon KEP nan lide pou kapab òganize eleksyon e toujou pou montre avèk entènasyonal lan pandan 4 lane li ta pase e nan tèt peyi an li ta e travay de komen an komen akò avèk otorite konpetan yo pou n pa di òganizasyon e politik ak sosyal nan vi e nasyonal la. Men kanmenm, medam mesye, bon, nou kapab di an kèlke sòt se yon bòn nouvèl, poukisa? Ebyen, sanbletil ke apati de 26 mas la, 26 mas ki pral vin la, medam mesye, Madam Lalin, nou mèt deja kòmanse di babay. Madam Lalin, manman chat sa, nou dwe deja kòmanse di babay pou li menm. E nou konnen ke nou te gentan prezante w, swadizan sitwayen sa ki pral pran plas li an. Men, Pou tout dega ke Madam Laline fè anndan peyi an, ebyen 26 mas sa te dwe deja rive medam mesye pou nou dil babay babay babay bon debara bon debara Madam Larine jan plizyè moun toujou di mesye. Bon e jimmy se pa madam laline selman non nou bezwen se depa bini menm Pase voye madam Laline ale replase l pa yon lòt, se menm misyon, se menm aksyon y ap vin poze, pa gen youn k ap diferan ke lòt. Enben objektif la, misyon an menm se retire bini. Men yon lòt pwoblèm ankò, pou retire bini la ankò, nou menm fòk nou òganize n tou. Paske nou pa ka ap mande voye ale, voye ale epi la ankò n ap goumen antre nou. Paske fòk nou menm nou kapab antann nou, nou òganize nou e se paske nou pa ka met tèt ansanm ki koz E jodi a la, ou wè fòs etranje a, oubyen BINUH, oubyen chak sa l ye a, ou wè Madam Lalim k ap federe gang, Nasyonzini toujou gen yon non y ap bay yon fòs anndan peyi a sou yon lòt fòm. Sa vle di jodi a la m panse ke nou menm antanke Ayisyen, e sitou politisyen yo, paske gen yon travay blan y ap fè, èske se pa eksprè yo fè tou pou yo pa janm met tèt yo ansanm pou gen toujou gen yon fòs okipasyon andan peyi a toujou gen yon fòm onu andan peyi a men ti mesye nou tap mande nou tap mande depa bini nèt ale pandan malala nou prale a tou voye bini ale paske jodi a la se anba zye bini yon prezidan asasine E jiska prezan ou pa janm tande Bini, Kaki di yo pral fè yon jan bò kote pa yo e bò kote onu pou yo kapab mande yon tribinal entènasyonal. Ou pa janm tande Madam Lalim ap soulve yon bagay konsa. Kounye a, olye Madam Lalim wè kòman pou l ta wè, pou l ta mande jistis pou Prezidan Jovenel Moïse, l ap pale de CEP, l ap mande KEP, kòmkwa pou gen eleksyon. Eleksyon pou fè kisa? E nan jan peyi sa a ye la, m pa di eleksyon pa dwe fèt nan peyi a.